Ou konn sa l ye deja nou gen plezi prezante ou prensipal enfòmasyon yo pou jodi a. Bonjou bonswa tout moun, n se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, rete la poko deplase men nouvèl yo nan bon jan ti mamit. Aprè peyi Kanada se tou pa Etazini pou sanksyone Rony Celestin ak Hervé Fourcand, Depatman Deta Trezò Ameriken sanksyone pèsonalite sa yo pou enplikasyon yo nan trafik dwòg nan rejyon an. Selon OFAC, Foukan konn itilize avyon l pou pase dwòg e yo gen kontwòl tout bagay e yo gen prèv sou sa yo mete deyò e dosye sa yo deja klase tout bagay prè pou pwouve kote mesye sa yo ap fè gwo tranzaksyon nan peyi a e yo anonse tou byen mesye sa yo genyen nan peyi Lèzetazini Yo deja bloke yo e ameriken pran kontwòl tout bagay nèt. Daprè depatman trezò tou, Rony Celestin ak Hervé Fourcand se 2 pi gwo kowonpi ki itilize pòs yo te genyen pandan yo te senatè a pou fè trafik dwòg, yo di tou Celestin enpòte dwòg soti Venezuela ak Ayiti Li ekspòte dwòg soti Etazini ale Bahamas, menm foukan sa tou li konn gen avyon prive l la li fè l tounen yon vye kamyonèt pou bwote dwòg al vann nan zòn depatman Sid la. Medam mesye anpil enfòmasyon ak lòt nan nouvèl yo, rete la poko deplase, sonje abòne si ou poko fè l Sofia TV 83 se rezon enfòmasyon an e nou pap manke pa enfòme w tout tan gen lòt nouvèl kap vini nan aktyalite. E koute. E ben tande non. Yo di ke misye itilize pwòp avyon l pou l transpòte dwòg yo nan sid peyi Dayiti. E misye gen gwo enfliyans nan pouvwa yo tou. Kote l plase yon seri de moun pou kapab fasilite zafè dwòg li. Gon bagay yo di la, yo kontinye pou di. Yo di ke aksyon sila yo, yo fè swit a yon aksyon. ki pase nan mwa novanb lan, kote Etazini te deja lonje dwèt sou 2 politisyen kowonpi pou enplikasyon yo nan zafè trafik de stibefyan. Yo di ke l'OFAC, an kowòdinasyon ak gouvènman Kanada a, yo deja lonje dwèt yo sou Joseph Lambert ak Youri Latortue. ta yo menm tou enplike nan yon seri daktivite ou de tranzaksyon ki ta kontribiye ak miltipliye trafik ilisit de stibefyan nan peyi a oubyen fasilite mwayen pwodiksyon yo ki reprezante yon risk siyifikatif pou kontribiye de manyè pou ta destabilize peyi Dayiti. Ooh donk Etazini di ke lap kontinye sipòte pèp ayisyen an pandan ke gen de konsekans pou tout moun ki kontribye oubyen ki nan kreye enstabilite ki ap sipòte vyolans nan peyi Dayiti. Etazini di ke lap kontinye bay asistans sekiritè ak imanitè. nan peyi dayiti. Ba yo melanje. La sosyete ba yo melanje nan men nou wi. E ba yo melanje e ben tande non. E gon nèg ki di tete lage nou yo. Ou sou zen ou menm. Bon m fon ti rapèl pou nou sou dosye Rony Celestin. Le departement du trésor américain. Li sanksyone jodi a kiyès Rony Celestin le fameux kot kay Rony an e misye di kwen kay sa misye di se ti monnen epis yon nèg gen kòb papa kote misye banm kite misye sou ekran paske la nan fyèf misye m pral fon ti rete sou misye yo sanksyone Rony Celestin ak Richard Lenin Hervé Foucand. E yo di poukisa an vèti de dekrè 15 desanm 2021 ki enpoze de sanksyon ak on seri de etranje ki enplike nan trafik mondyal de dwòg ilisit. Tande byen wi. trafik mondyal sa di kelkeswa kote nèg yo fè dwòg la soti tankou wè lè w wè gon dwòg ki soti nan kolonbi ki desann ladjou moun ki travèse marigo ki vin jakmèl ki travèse anba lanmè ki travèse anba dlo ki al kache pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm ti pa ti pa n ap rive pou trafik mondyal de stibevyan. Sa di tout kote nèg yo nan zafè dwòg, Etazini gen je sou yo. Donk, Etazini di ke Rony Celestin ak Hervé Fourcand, nèg sa yo livre yo nan yon seri de aktivite oubyen yon seri de tranzaksyon ki materyèlman. kontribiye oubyen ki prezan menm ki reprezante yon risk siyifikatif pou kontribiye a la pwoliferasyon entènasyonal de dwòg ilisit ou de lè mwayen de pwodiksyon. Sa di nèg yo kontribiye nan zafè dwòg la oubyen pou nan fè pwodui dwòg la menm. N ap vanse. Gouvènman Kanada a te deja pran sanksyon kont yo sou menm dosye sa a. Dapre Depatman Trezò Ameriken, Rony Celestin ak Richard Hervé Lénine Fourcand se 2 egzanp politisyen ayisyen kowonpi, 2 egzanp politisyen ayisyen kowonpi, ki abize de pouvwa yo pou yo kontinye rapousuiv aktivite trafik dwòg nan rejyon an, dapre sa sou-sekretè trezò chaje nan zafè teworis ak ransèyman finansye Brian E. Nelson, misye rapòte. Trezò a kontinye pou l di ke. Yo ap kont, yo ap travay. Pou yo kontinye demaske on seri de nèg. Son seri de aktè malveyan ki responsab trafik ilisit de dròg epi k ap destabilize peyi Dayiti. Lofak. Kidonk, Depatman Trezò ameriken an sinyale ke yo dispoze de enfòmasyon klè ki endike yo ke Rony Celestin misye livre l a de aktivite de trafik entènasyonal de dwòg. Nap vini. M di w, Plato, rete wi, m pral fè n tande yon bagay talè la. Pase ou konnen, nou menm nou pa konnen. Branba radyo a volim, m pral fè n tande koze talè. Fò n konn ba yo plis. Misye itilize pozisyon l, politik li, tande wi, pou l kapab fasilite enpòtasyon dwòg soti peyi Venezyela pou rive Ayiti. E misye voye dwòg. vè Etazini ak Bahamas. Bon m pat konnen mwen men li map li. M pa konnen se li map li. Son tèks map li la m pa konn anyen non. Bondye beni m. Sa ka pase lakay la. Pèdi espwa M pa konnen, sa di n ap tann paske si Kanada pran sanksyon Etazini pran n ap tann rès yo paske Etazini pran Kanada deja pran sanksyon kont yon seri de nèg ou konprann donk n ap tann rès yo Etazini ap vini n ap pa prese ann ba yo benefis di dout n ap tann rès yo ekoute yo di ke Hervé Fourcand misye itilize pwòp avyon l. pou l pote dwòg nan Sid peyi Dayiti. Yo di Hervé Fourcand misye tante itilize enfliyans politik li pou l enstale on seri de pòs oo tande byen sa yo di wi misye itilize pouvwa politik li pou l plase on seri de moun nan on seri de pòs stratejik nan gouvènman an. Moun sa yo ki gen pou wè ak fasilite aktivite li nan zafè trafik dwòg la ooh ou kwè m pat tande yo te di e AAN AAN oubyen APN m kwè AAN se sou kontwòl misye li ye ooh fò m ta chèche m tande Baz ap pale wi kote mouche Morvan Morvan konn tout dosye pase e pa dat Morvan ap di bagay sa yo non men ou konnen ti nèg tèt grenn epi yo di l pa jounalis epi yo ap voye l anlè yo pa atrap li. Eh Morvan ap di bagay sa yo kèk tan wi. Paske gen bagay kap di la, se konfimasyon oubyen yo pa nouvèl non. Yo pa nouvèl pou nou non se alò ou konnen kòm anpil ayisyen kwè nan mesye blan ou konprann. Sim di daprè Morvan yo pap kwèl, yap demanti lap bay sou yo. Yap di ou ap detwi yo. Ebyen kitem kitem li blan e blan poum li wi ou konprann e blan poum li wi oh e blan poun li sa di ou wè gran sud la gen ti bagay kap vini wi gen nèg kap pale fò la kap defann yon seri de moun pral gen kouri pi devan wi tande wi eske n sonje lè te gen zen Rony Celestin ak Wilho a nou pa sonje nou bliye vit. Kot kot kot rood. Kot rood. Zenglendo dè bawo nan peyi sa. Pou volè tè dè bawo. Pou drog dilè dè bawo. Sa sa vle di. Wi. Nou pa konnen. Paske w nan ti ekip mafya w panse w ka sa tout moun. Paske m respekte w m pap fin avè w panse w panse pè m pè w. M pa gen dosye ka blan non mwen menm. Poko gen imigrasyon pou ap mande m kote m prale non. M se yon malere ki kenbe liy mwen. M pa piti pou lekòl mete yo m edike yo. M pa touye yo lanwit non. Pou vòlè non. Pa betize avè m. Tout moun konnen nou. E tout moun konnen kiyès nou ye. Jenerasyon Paul a Mayisad, moun ki pa pale de ou a e pa vle pale de ou. Pa bay tèt ou valè ke w pa genyen. E sa m di w, se lè, wap di w, se lè gen deblozay ki pete nan kay la pou n konn bay yo wi. Èske w konprann sa m ap di w la? Se lè w wè gen deblozay pete pou n konnen, lè sa misye t ap sakaje Willow. Sa misye t pale toujou, m pa jwenn tande lòt bagay. Misye pale, e Willow, l ap takle Willow. Lanmizman, m te sòti m al kandida pou senatè epi pou depite. Wi. Aprè 2 manda pèp la respekte m, yo ban mwen manda senatè. Yo pa ta pran m nan prizon mwen menm. Kòman m te fè, kòman m te ka fè rayi yo? Oh. Y al vote m pezibleman. Pou yo rann ou sèvis pandan ou deba wou. Ou tande? Pandan ou te dwe kondane ou fout ou anba lanmè. Ou pa janm wè moun nan sou latè. Oh, oh, oh. Kounye a ou pami moun, w ap fè freka moun. Wow. Epi w ap fè moun pè ou. Pè nan kisa? Ou tande? Pè nan kisa? Sa w ye? Ou gen kle lavi a nan men w? Ou k Bondye? Tout sam pat vle di a sou fèm di tout Paske yon mèg dim twòp oh. Al fout lekòl pou fè pou fè kòb tou. Oh lekòl la ale wi. Nou pat konnen. Se tout moun ki ka jere. Edaline. Ou menm si ou te gen yon milya dola nan men w ou konnen tap pèdi dyaswa nan men w. Wi. Ou gen tèt pou jere kòb? Li pa gen tèt non. Mwen tap pretann pou miltimilyonè. Pa betiz ou avè m tande Willo. Ok. Ok. M te pran w pou moun twòp, m respekte w twòp pou w montre m longè vagabondaj ou. Sa m pè la a? Anyen! E chèf ou ye? Menm si m te pran w m pa ta pran w nan peyi Dayiti monchè. Wi. Ou gen nan menw. Ou pa vin pran m aswè a lakay mwen an. Menm si ou vin pran m nan. Pa gen pwoblèm. Fò m konn de metye nou. Ou pa vin leve m. Paske gen bagay k ap pase. Lè yo pase, pa inyore yo. Te gen yon batay nan Plato Santral ant Rony Celestin e Wilho Joseph. Nou sonje sa? Men kòm sanksyon sanksyon, n ap tann. Alò atansyon, pa tèlman inyore sanksyon yo non. Paske gon kesyon de bloke kont, de sezi byen, de voye pitit madanm retounen jwenn, sa yo enpòtan tou wi nan sanksyon an. Epi gen evidans. Depi ou wè gen e, ou sonje Lambert, le cas de Lambert. Ka Lambert pa egzanp, ka Lambert a son gwo ka. Yo pa sèlman pran misye, yo atake madanm misye tou. Son gwo ka li ye ka Lambert a. Wi, kreyòl la di men se vre, ka Lanbè a son gwo ka. A yo atake Lanbè, yo atake madanm ni tou. Lala. Sa a di ke nan sanksyon yo sa ka itil. Sa ka itil. Eben ekoute, men e sa k fè mwen te di ke lajistis sipoze ranfòse a pati de sè dosye. Lèzetazini le Kanada ta sipoze ede Ayiti ranfòse je non m sot site la wete yo nan sistèm nan e ranfòse yo a moun ki plis kredib. M ba w garanti n ap jwenn yon ti bagay. N ap jwenn yon ti bagay. Ti lapli sot genlè lapli dèyè mete n deyò nan zòn kabolèn nan san distans jou e nwit nèg yo pèsekite nou nèg yo kanpe nan teren pkf bò vili blan yo domine nou. Yo anvayi nou ankò. Kisa n ap fè? Nou gen ti bebe nan zòn nan. Nou di de deyò. Nou santi nou bouke. Nou pa kapab ankò. Jodi a fè 23 jou depi lè ke sitiyasyon sa a li vin pi mangonmen nan nivo Kap Fèy. Donk sitwayen yo kontinye ap viktim de bal pèdi. On pakèt moun oblije kite lakay yo. On pakèt moun oblije al viv nan lekòl ou sou plas piblik alòske sou zye leta. Donk jodi a nou panse ke lapolis nasyonal dayiti ki gen resonsabilite pou l pwoteje e sèvi, donk jodi a gon obligasyon pou yo voye zye gade sa k ap pase anndan Kawfè la. Twòp moun depande de yo, pou yo kite de yo. Gen 250 mil moun k ap viv nan yon zòn. Pou ke nou ka gen lapè, pou ke nou ka gen sekirite. Paske sekirite se mwayen mwayen pou moun viv. Lè kafou kay sa an pè, se tout peyi a ki pral an pè. Lè de yo, antanke wout fè pati de wo kòmandman, nou vin di wo kòmandman pou yo a, pou yo ekipe de de yo, pou de de yo pran responsablite l. Manifestan yo akize chèf gang Gran Ravin nan yo di k ap chache pran kontwòl zòn Kafou.